Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Non wè m di avèk plezi, hum, e se kè m k ap rache. Wi, se kè m k ap rache paske nou rive nan yon sitiyasyon de non retou, nou rive nan yon sitiyasyon kote ke bagay la twò rèd pou nou, nou pa konn kisa pou nou fè. Pèp ayisyen, tande banm di nou bagay, nou pap leve je nou pou nou gade malfèktè? M ta renmen mande nou eske nou pap leve je nou, kale je nou pou nou gade? Paske banm di nou bagay, mwen m di nou, mwen pap mouri a jenou. Pour le moment, je suis en Haïti, je vis en Haïti et je dois vivre dans mon pays. Mwen toujou di nou sa, mwen menm m toujou di nèg yo sa, e m bat lestomak mwen pou m di sa paske on nèg ou kenbe m ou anvi touye m ou touye m men m ap mouri avèk yon grandè e ban m chans pou m fè yon dènye deklarasyon pou tout moun tande paske m pa ka konprann sa k ap pase a m pa ka konprann kòm si nou rete ajenou pou tann yo fin touye nou m ta renmen konnen wi wi m ta renmen konnen m ta renmen konnen paske sa k ap pase la a o mwen fòk nou pran responsabilite nou paske sa ki genyen an Li pi gran ke la polis. Ou wè ransè k rele Leon Charles la t al patisipe nan reyinyon OEA li di ke sitiyasyon k gen la a la polis pa ka jere l. Nou tande. E ke jounen jodi a la a ebyen moun ki gen plis fòs yo se gang yo ye. Ebyen kisa pou nou fè? Fòk nou asime responsabilite nou. M pral li yon tèks pou nou epi m ap eksplike nou yon ti videyo n ap di ke se orè o kotidyen nan ti peyi sa. Omwen 2 mò e plizyè veyikil ensandye nan Malik. Bandi ame yo vle pran anpil kote nan peyi Dayiti. Zòn Malik nan komin Petyonvil anvayi par dè zòm zame se vandredi 17 mars 2023. Omwen 2 pèsòn pèdi lavi yo daprè enfòmasyon ki vin jwenn nou. Se bandi ki reyini nan gang Kraze Baryè dirije pa Vitelòm Inosan ki alabaz atak sila. Yo ta mete dife nan plizyè machin, nan plizyè kay, nan yon otèl daprè sèten sous. Kout fe sila yo retanti nan lokalite sila sa ki kreye yon van panik lakay abitan yo ki ap mande otorite yo pou vin ede yo. Kèk jou avan, te gen yon alèt sou yon posib atak sou zòn sila. Plizyè lòt katye nan komin Petyonvil tankou, Madyoro, Doko, Metivye, yo menm deja anba men nèg ame sa yo. Plizyè mò deja anrejistre. Kilè? Bandi yo ap fin renye nan peyi Dayiti. Kounya si m pale plizyè fwa ak Vitelòm inosan, ryen nè fè. On m'a pas antandu. Kounya se pèp Ayisyen an k pou pran desten l an men. Paske ban m di nou yon bagay, m pa gen moun ki pou aplike nan pwogram Biden pou mwen. M pa gen moun ki pou di m de tout urgence y ap fè m antre. M pa gen diplomat. M tou di nou sa, m pa gen moun ki pou aplike nan pwogram Biden pou mwen. E fò m di nou byen, si yon moun ta renmen fè m ale, pito fè m ale kote k gen nwa. Ou konprann? Kote, lè m ap viv nan yon peyi epi m ap gade moun sa nan je, epi m ap gade Ayiti, epi m anvi gad dèyè. Paske, m p ap ba nou manti. Sak gen la a fòk nou mare ren nou pou nou pranl e pou nou prann fòn batay haa pèp ayisyen pou nou pran sa fòn batay mwen m di yon nèg sa ban m di yon nèg sa mwen m pa gen pwoblèm ke nèg yo pran tout kapital la pandan nou nan kapital la w ap mete m deyò epi m pral chache yon kote m rete men kite m di w wè kote m ap rete an tou Li pap ka nan jewografi w. A, mwen m di yon nèg sa klè paske se la m ap batay fò m batay. Mwen m di nou sa. Ou konprann? Paske sa k ap pase la a, gon bagay pou nou just konprann, tout Ayisyen mouri deja. Nou poko antere, men pandan n poko antere a, gon grenn bagay pou nou fè, depi nou fè l, n ap kanpe debou. Debou! Fòk nou kanpe debou pou n konprann sa k ap pase. Paske, ban m di nou yon bagay, y a le CSPN ki se Konsèy Siperyè Polis Nasyonal. Li la pou l reyini lè bagay yo pa bon nan peyi Dayiti. Ban m di nou yon bagay, sa k ap pase la, kòmsi Leta pa konplis ladann? Leta konplis wi! An pou yon bagay ap pase konsa nan peyi Dayiti, gade kòman moun ap mouri, bandi ap anvayi zòn, bandi ap touye moun, bandi ap boule moun, bandi ap boule machin. Epi pou m di w ke CSPN nan kanpe la li pap di way. Li pa di anyen. CSPN nan li la tande byen konsèy siperyè polis nasyonal la depi gon bagay ki mal pase on masak ki fèt on kote fòk li reyini pou l bay yon repons pou l pale ak popilasyon an. Moun ki nan tèt CSPN nan se le premye ministre Ariel Henry. Gon lòt moun ki ladann ki rele minis. Jistis ak sekirite piblik, gon lòt ki rele minis enteryè, apre sa gen chèf de la polis la. Ki fè kwa dan se sengilye peti peyi? Hey! La jenès, kèske vou fèt? Les abitans, kèske vou fèt la? Di yon bagay non, kòm si se peyi nwa sa yo ki pou ap pase mizè? Rele sou kò nou. Si nou vle mwen m'ap pote flanbo a. Paske m deja ap pote l deja. E fòm di nou byen mesye, nèg gang yo, nèg sa yo kap fè pèp la pase mizè, kontinye fèl pase mizè. Nou mèt kontinye fèl pase mizè, paske gou yon lè kap rive lap pou pèp la, lap pou pèp ayisyen. Mesye kòman nou santi nou, jounen jodi a la se nou menm kap fòse anpil moun kite peyi dayiti pou al sendomeng, jounen jodi a la se nou menm kap fòse anpil moun nan peyi dayiti rayi zanmi yo ki nan peyi etazini wi, rayi fanmi yo ki nan peyi etazini wi de par votre agissement. Eske moun sa yo se enmi nou yo ye? Eske nou menm nou gon lòt nasyonalite? M ta renmen mande nou kestyon sa. Je suis revolte. Revolte se pa wè aksyon nou yo non. Se pa rapò ak, m ta kapab rele pasivite pèp ayisyen an. Paske mezanmi tande byen, nou ajenou deja pou yo touye nou. Men pandan nou konnen yo pral touye nou an fon kanpe. Fon kanpe nou pa konn gad fim pou nou wè kòm si pandan nèg la pral pèdi epi l fon dènye jimnastik epi l gen konba a waw nou pa kab ranvèse sitiyasyon sa leta pa pou nou nou genlè pa tande leta pa pou nou m wè chak bagay ki pase nou ret tann pou aryèl vin pale oh pou moun kapab febli non. Leta pa pou nou, leta kont nou, leta nan yon konplo avèk m pa konnen petèt kominote entènasyonal pou touye pi fò ayisyen nan peyi sa. E, antouka mwen m ap rete. M di nou sa mwen m ap rete e m ap rete vivan. E ap gon grenn moun k ap pote la bòn nouvèl se mwen l ap ye. L ap mwen. Paske ban m di nou yon bagay, mwen m di nou m prè pou m batay deja. Nou pa vle batay non plis. Non plis, nou pa vle met tèt nou deyò. Nou pa vle kanpe pou nou goumen. Antouka. Kòm se pòtoprens nou bezwen kraze, nou mèt kraze l. Nou mèt kraze l. Mwen m pral chache yon ti kote andeyò a byen lwen m al rete. Men kote sa a, m ta pito vin yon kriminèl olye pou nèg ta pile espas jewografik sa a m ap kontwole a paske jan peyi sa a ye la a, li mande pou yon nèg kapab koresponn ak moun paske mesye nou mechan, nou mechan, nou mechan. Gon video, video scène d'horreur sila a, lè map gade li, map gade pou m wè, gen yon video ki dire yon minit e 19 segond. M ta kapab di sa se yon scène d'horreur paske wap gade wap wè plizyè machin ki anba flanm dife. Le pire de tout sa se ke gen yon sitwayen ki li menm pandan gen 2 kadav atè, Epi sitwayen an vini, li pase men nan tèt lòt la, l ap kriye, O mon Dye! Kòmsi Vitelòm ou pa gen kè pou wè se Ayisyen parèy ou w ap fè soufri, w ap fè pase mizè? Pa le fèt ke w gen yon pwoblèm avèk nèg yo nan pouvwa a, ou gen pwoblèm avèk Ariel, ke w mache pran Palè Nasyonal, ke w mache pran Primati, men kòmsi se zòn yo w ap pote boure la de yo chak jou, touye moun, touye moun epi kòman w santi w annapre? Kounye a la a! Kounya la a, sa yon nèg ap di m? Ki sa yon nèg ap di m? M ta renmen konnen ki sa yon nèg ap di m ke gang jere afè gang nan peyi a? Kounya la tout moun ap di ke Alex te la wi. Osi senple ke sa. Tout moun ap di ke Alex nan Petyonvil te la. Menm lè li menm li t ap fè pil ekzaksyon. Men nan ki sa nou tonbe jounen jodi a la a wi? Pandan bandi ap anvayi zòn, tout moun ap di a pito entèl te la. Pito entèl te la. Kounya la a, gen yon grenn bagay pou konprann wi. Si pa t genyen. Pil nèg sa yo laplèn la. Gabriel te gentan fè afè l deja. Si pat gen ti Gabriel anba a, nèg yo te gentan fè afè yo deja. E mesye, sitiyasyon sa k gen la l poko ap chanje paske mwen menm, dènyeman la m ap pase nan plèn nan pou m wè zam k ap distribye. Heyy! Kote yo sòti silvouplè? Zam nèf! Kote yo sòti? E pa gen yon nèg ki ka met yon 38 sou ou pou w monte yon avyon pou w ale? M pa bezwen konnen. Nan peyi sa yo avèk yo. Ah mesye nou mechan nou mechan se nou menm ankò kap batay kont pèp la mèsi anpil antouka euh nap kite nou avèk ti youri ti youri ki di li menm li jwenn moun ki aplike pou li yon matant li men etan done ke l gon demele la avèk teriel lap kanpe sou tèren an pou l kap batay avèk teriel epi tou swit nou pral tande euh avoka Arnel Remy ki se avoka k ap defann Theriel Thelus, li fè konnen pwosè koreksyonèl la pa t kapab posib paske grefye yo ak komisè gouvènman an grèv. Tribinal la p ap kapab syeje san moun sa yo. E yon lòt kote, mèt la anonse gen yon plent ki pral depoze nan kabinè enstriksyon kont Ti Youri paske l ap mache di li se etidyan an dwa e se pa vre. Annou koute yo. M chwazi pale a la près jan ke avoka m nan, mèt Jude Thimogène, mèt Plato Santral la, jan ke mèt Jusnel Jean toujou di l, m te sipoze dwe ale semèn sa la. Ale ki bò? O kay Biden, wè, m ap montre jounalis yo. Yo apwouve, Youri? Yo apwouve, yo fil pou mwen. Ou prale, Youri? Wi, men pou nèg pa di m lach. Ou gentan achte tikè? Tout bagay mwen, kat kowona m sèlman ki te rete m. Pou nèg pa di m lach. Ou gentan fè kat kowona, Youri? Bon, ou konnen, gon pwosedi pou fè l. Men m pa vle pou nèg di m lach, m oblije rete pou m fè l avè yo. Paske m ap tou fon ti fòme mèt la dabò. Mèt la di m te nan dwa Gonayiv nan katriyèm ane. Mèt difisil la mèt Anèl Remi, kote m te fè 30 pou dwa penal, m pot ko menm soutni. M ap di yo pou laverite, pou listwa, m pa t janm Gonayiv. M fè dwa nan prive. E m abitye bat li Dèlma nan pledwari deja. E jodi a la m pral tou fòme l devan laprès, yon fwa pou tous. Ooh a mouche yon pratisyen mye pote la rale 4 men moutre fòm moutre w fòm moutre pèp la 4 men mèt la pat konn kou sa men men 4 pratisyen m mèt la pral di efo 4 men ni lap fini 2025 men ni pèp la gade wi men ni e kou sa e sal pè a e m pral tou fòmel devan laprès men ni sa e 4 pratisyen m e m nan yon bèl bòks bòks mye a nèg fòl gen ladan mèt jit timojèn Mèt Amilka, Mèt Jisnèl Jan, Mèt Gilmay Nikola, yon bòks! Mèt Gari Jasma, Nou yon bòks solid! Youri, Men nou panse si w apwouve, ou ta dwe ale Etazini pou w al afwonte Theriel Thelus nan tribinal. Non! Lè w apwouve, depi e lajistis ki mete w, ou tann, fò w tann jistis peyi w, pou nèg pa di w mawon. E m kwè nan jistis peyi m, mwen kwè nan ministè piblik peyi an ki se komisè gouvènman Jacques Lafontant, e mwen kwè nan dwayen an, ki pral dilijante pou l voye yon jij pou yo pa p tou di mèt la sa avèk tout teyèl telus. Depi w pale de difamasyon, ou wè yon deli koreksyonèl. Depi w pale de outraj, ou wè yon deli koreksyonèl. Depi w pale de tribinal kontansye, ou wè tribinal de pè. E mèt la panse lè l Dèlma, lè l ap fè rakèt. Non, nou sòm an koreksyonèl. Pa rete nan radyo, pale, non, vin mete deyè w la. Yo te voye sitasyon pou mwen. Le 13 mas, yo te ban m 3 jou fran, 5 jou òdinè. Mwen, m respekte l dabò, m pa vire, m pa fè lach, m pa mawon. Mwen vini, mèt la premye, lè m vini premye fwa, mèt la mawon. Mwen vini la, depi a 8 è di maten, jiska prezan. Men l 10 è 14 depi 9 è mèt la poko janm ka parèt menm avoka a paka parèt Teriel ou gen ton w kòb nèg yo ap manje e yonn nan avoka kabinè difisil yo jis Mibalè a yo di Mibalè ki te la a mwen e bagay pipi chat kaka rat m pap pran nan presyon e teyat sèl sa m konnen li paka achte Jacques Lafontant li paka achte nenpòt komisè la e m kwè nan sibtiti yo yo fò y al lekòl El paka achte nenpòt jij la. Youri, men sa Platon t wap pale a, CSPJ di l pa sètifye non. Bon, pou CSPJ m konsidere sa son bagay politik kap fèt. Non, se pa pou CSPJ. M pral vin di w tande m. Komisè gouvènman l depann de ministè jistis. Li gen yon direksyon ki se chèf pouswit li kòm chèf pa l ki se direksyon dè zafè jidisyè. Sa k fè nou pa fè politik, nou fè dwa nou menm. Sa k fè wap wè mèt la antanke plenyan. Sa k fè wap wè m pran avoka. Paske m konnen m pa avoka, m se yon lisansye, m se yon pratisyen ki gen kat pratisyen m nan men m Dèlma ki prete sèman. Voye m ap di jij la devan jij Fleri. E la mèt la pa t konnen an, e la difisil pa t. Nèg yo panse se sèl pou yo lekòl fèt, e sa fè m ap fòme mèt la. Yon elèv li ap fòme l dabò e davantaj. M ap di mèt la, pa rete fè bri, vini la nan bòks la. N ap tann ou a nenpòt ki lè m p ap mawon e m p ap pè. E lavi m nan meteryèl paske Odeyò de sa li wè premye fwa l fè pipri chat yè l pran 2 avoka ap fè bri la a non. M kanpe dèyè l e pa sèlman, oh m pral vin di w. Si m pa t kanpe dèyè l m t ap pè Theriel l e pa Theriel l te di yon jounalis Zenith pandan l t al nan kap travay li nan geto. M kwè si m pa sonje Yvenson ok l nan tèt mwen a men Yvenson te ka some misye wi e m ap di l laverite pou listwa Yvenson pa gang non lè Theriel te di l gang nan Yvenson te some Theriel Yvenson tout timoun w ap leve depi w nan Ou jèn fòk konn Yvenson se nèg ki fè geto, se yon nèg ki atè a kòm jounalis. Lè te ye l apre entèvyou l te fè nan Lasalin, lè te ye l te di l gang, Yvenson te some l. E jodi a m renmen dokiman wi e m kwè nan avoka m yo nan bòk sa yo, m pa ba w manti. E m pa, avoka m yo pa nan pwosè y ap di yo meyè, y ap di yo bagay non monchè. Men, dans le cadre du dossier de Monsieur Thériel Thénus, le cabinet Duvistier ainsi que le cabinet Advocatus de Maître Arnel Rémy sont des cabinets constitués. E di la, pas le faire foulard, pas le faire corvée, c'est diversion, c'est distraction. Encore, son perte de temps. Et malheureusement, ces avocats qui vous accompagnent, écoutez, malheureusement, ils sont dépourvus de toute logique juridique parce que faut au moins, ils ont fait logique ça. S'il existe de grève, comment peut-on parler de tenue d'un procès correctionnel ce vendredi Sauf si tu as une grève, annonce de grève qui levée. Les grèves ne sont pas encore levées. Aucun procès correctionnel ne peut être organisé pendant, durant ce temps, mais durant ces temps. C'est-à-dire, on perd de temps. Ce dossier défrait la chronique pour qui ça, parce que c'est un journaliste de renom et des avocats de renom qui traitent ce dossier. Maintenant, me demander d'aller au parquet aujourd'hui, se me tounen an bourik paske m ta vle pa konprann pwosedi a. Si gen grèv komisè gouvènman avèk grefye, ki bò tribinal la pral syeje la? Ki va konpoze se tribinal si gen grèv grefye avèk komisè gouvènman? Wè sa m di w lan? Yo tou lè de yo an grèv. Nan CPJ ki di ke il n'a jamais étudié les sciences juridiques. Li di son moun ki se prétend être étudiant oubyen avoka epi manti. Gon plent ki pral depoze kabinè denstriksyon pou faux, usage de faux et faux en écriture publique. Paske koute, lè w'ap di tèt ou se etidyan ou pa etidyan, lè w'ap di tèt nou tèl pwomosyon ou pa ladann vre, atansyon, vous mentez. Gen anpil moun ki ekri m ki di m yo konnen misye soti frekan. E gen anpil moun ki konnen m tou ki konnen sa misye ap di yo se fo se achi fo. E mwen m ap di w sa, pa gen moun la k ka kanpe nan figi m oubyen nan mikwo ka di Arnel République vin devan yo yon jou vin mande yo manje, vin mande yo pòs pou fè m non. Je défends les veuves et les orphelins. Je suis avocat, je me bats pour le respect des droits humains, donk se batay sa nap kontinye fè. Donk se nòmal, depi wap pran popilarite, depi wap pran grad, depi wap pran asansyon fò tou jwenn yon ti chen k mòde w, yon ti bèt ki mòde w. Petèt ke an kou de ou son ti chen kap pase, c'est un chien qui aboie, passons! Republican gen trop problem poum rete tande yon ti chien kap jape devanm brale m pat vle paske m toujou di le chien abwa la caravane passe paske m pa vle papa ale metem nan nivo paske gen anpil moun ki kwè nan mwen tout peyi a kwè nan mwen paske pito n chache yon konfli ki de tay e de pwa de gras ne me donnez pas comme adversaire ce petit ce ce ce cette caniche. Ki chèf de la nourriture. Ann pale de dosye moun ki nan prizon pito. Ann pale de dosye prizon Jakmèl la gen 17 moun ki mouri. Nati pa met ti wi nan menm kado sa. Non! Nati, ou pa nan konkirans avèk moun non, konsa. Non, non, non, non, non. Arnel Rémy ne peut être en concurrence avec ce, ce petit chercheur de pain. Arnel Rémy antre nan avocat au barreau de Port-au-Prince. Enjenyè sivil, wè, enjenyè sivil avoka, prezidan yon strikti paralenpik, komite paralenpik, donk nou avon, nous avons d'autres chats à fouetter. Gen anpil bagay pou ki a ki, ki sipoze kenbe moun yo nan alèn. Ann pale de ensekirite a, ann pale de prizon an, ann pale, bon, ann, nou konn sa pral pale? Aktyèlman la, komisè yo pa gen biwo. Bon sa m sot la, lè m pale yon mo ta minis san m pa di minis m fè yon konsta komisyon pa gen biwo. Ann pale de sistèm nan, kòman nou ka ankouraje aktè yo rankontre ak minis lan pou grèv la leve pou tout moun jije. Ann pale de sa yo pito. Paske rete la se yon kesyon, yon chèchè de pen, se yon abolotcho politik. Se yon moun kap petèt kap chache fame m pap bal fame nan non non m pap retounen pou visa. Pase m pap retounen dèyè ditou pou m al kite yon endividi yon vwayou a di ki ki la pou anmerde moun sèlman al bay manti dèyè li nè pa son premye esè se yon nèg ki ta manke fè senatè tou paske l al bay manti sou mwen di ke m ap kite dèyè kriminèl nou wè misye En tout cas, merci la famille.